Bonjou, bonswa tout moun, sa pral depan de nan ki lè wap gade video sa Si se premye fwa wap pase sou chanel sa, klike kote wè ki make abone a epi aktive kloch notifikasyon an pou ka toujou jwenn video lè nap lage Jan nou wèl nan tit la, jodi a mwen pale nou de Lil Wayne Avan, pou moun ki pa t konn kiyès ki Lil Wayne an, Lil Wayne se yon jèn rapè ki fèt 27 septanb 1982. Li gen sèlman 37 an. Non paran l te ba li se Duany Michael Carter Junior. Lil Wayne arive fè pati lebèl nou konnen ki se Cash Money Records la depi a laj de 9 an. Relijyon Lil Wayne se katolik. Gen anpil moun m konnen k ap twouve sa biza paske yon moun tankou Lil Wayne yo pa t panse si Lil Wayne te fè pati yon relijyon. M pap twò rete nan enfòmasyon pèsonèl li, m ap rive dirèkteman nan enfòmasyon sou sante Lil Wayne, kote anpil moun ta renmen konnen. Gen moun ki di Lil Wayne fè kansè. Gen lòt moun ki di ke Lil Wayne soufri yon maladi nan sèvo. Men m ap fè nou konnen, parapò a imaj k ap sikile sou entènèt la, Lil Wayne an plen fòm. Sa gen mwens ke 3 jou depi Lil Wayne tap chante nouvo mizik li live nan yon pwogram. Pou janm wè Lil Wayne nan foto yo, nan videyo kote lap jwe live, pou mwen menm mwen panse se kèk lòt moun ki sanble a Lil Wayne e ki pran menm look a Lil Wayne ki fè tatou sou li tou poul ka pase pou Lil Wayne. Ou menm kap gad videyo a pa bliye kite yon kòmantè pou dim sa ou panse. E map kite yon link nan deskripsyon an pou nou ka al gade video kote Lil Wayne tap jwe live la paske yo konnen sim mete l avèk son sou video m nan YouTube ap siprime video a paske video atis sa yo toujou gen copyright. Mèsi a ou menm ki te gad video a de kòmansman jiska lafen. Map mande w si w potko abòne, fè sa kounya paske nap toujou lage video pou ou de tanzantan.